Dyaspora ayisyen nan Kanada a debake devan palman Kanada a pou mande jistis pou Prezidan Jovenel Moise e non sèlman sa tou mande ansanm avèk otorite entènasyonal yo mare Dimitri Vorbe ansanm avèk Reginald Boulos ki ta enplike nan asasina prezidan an e moun sa yo ki tap finanse vyolans nan jou pase yo nan peyi Dayiti. Kòman Ayiti leve, kòman solèy la kouche, rele fanmiw kounya ki nan peyi a pou konnen kòman yo ye, ebyen selon Chrislove, yon pwofetès ki te debake nan RTVC, pote nouvèl CA te ba li pou pèp ayisyen an, jodi 23 mas la pou yo pa t sòti pran lari, si yo sòti, sa yo pran se pa yo. Frè e sè byeneme, ou pral tande deklarasyon pwofetès la e nou pral konnen tou èske s on vrè pwofetès, ki kote l te dòmi, èske l pa fè pati moun k ap viv nan teritwa pèdi yo, selon minis jistis la, ou mèt rale chèz. Dènye voice Erline ki se madanm chèf de gang Luckson medam matmwazèl e mesye kraze lit la nèt lè wap tande vwa fanm sa waw so sweet son bagay extraòdinè lè wap gade kòman limena abiye tankou pan On dirè se moun ki genyen randevou ofisyèl pandan l ap debake kay chouchou l, nenpòt gason te kapab kwaze l sou wout, Epss ti pitit! Waw ou nice wi ki kote w prale m pral depoze w, epi sa w tande a ou pran nan zen. Jan ti pwovèb kreyòl la di, de je kontre manti kaba, ou pral tande deklarasyon madanm chèf de gang nan nan moman lapolis tap metel anba kòd. Mwen envitew rale chèz ou chita konfòtableman fouko zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abone Merci paske w pataje video a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn video zanmi pa w Fouco. Maten an nou te gen chans prezante w yon ti kont, pase la mwen menm map pase la na rankontre pi devan. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se sentiwon. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. Dlo kouche, dlo kouche, pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou tak 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike. Pataje videyo a pou travay la kapab avanse zanmi pa w Fouco. Medam, matmwazèlz e mèsye jan kem te anonse ou dyaspora nan Kanada a debake devan palman Kanada a pou yo mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse e mande ansanm avèk otorite entènasyonal yo kap pran sanksyon pandan dènye moman yo la kont moun kap finanse gang nan peyi Dayiti Medam, matmwazèl, se mesye map raple ou depi plis pase 4 mwa Lèzetazini ansanm avèk Kanada ap pran sanksyon kont yon seri de politisyen ak òm dafè ki an konivans ansanm avèk gang men jiska prezan selon popilasyon ayisyèn nan mesye ki tap finanse gang ak destabilize peyi a pandan manda prezidan Jovenel Moïse yo poko pran sanksyon kont moun sa yo e moun ki enplike nan asasina jiska prezan Asasen yo ap mache lib e libè nan divès peyi. Frè se sè byeneme m ap fè ou konnen moun Lyankou jan w ap gade imaj la la a fè gwo mèvèy. Ebyen popilasyon frè e sè byeneme mete ansanm yo klotire komisarya e polis nasyonal bat bravo felisite yo Paske popilasyon an pran inisyativ, yo kolekte ansanm pou te kapab sekirize komisarya a, reklotire li yon fason pou polisye yo kapab retounen nan zòn nan, vin travay san kè sote. Donk, jan nou tout konnen l, popilasyon an ap sekirize lapolis, lapolis li menm ap sekirize popilasyon an. Selon pnh, ebyen yo anonse yo pral konstwi yon espas pou ke lapolis kapab repoze. Toujou nan komin Lyancourt, madanm Luckson, frè se sè byeneme, hehey! Gen limena pase limena! Waww! Lè wap tande voice li voye bay mari l son bagay ekstraòdinè. Lè wap tande deklarasyon lè lapolis fouke manzè son bagay tèt chaje. An nou gade ansanm. Donk sa se foto limena a, e pa nenpòt, sa se foto limena a, frè e sè byeneme. God save me. Sa God fè? God save me you? M pa wè rès la, I don't know. Waw! Lè w kontre yon ti pitit konsa, bèl cheve, zanno li, bèl ti mayo woz, pantalon chire, Ah pantalon l byen chita nan senti l bèl sentiron zong Cardi B u understand m pa fouti met on zong longè sa je peux pas écrit avec sincèrement donc lè w kwaze avèk yon ti pitit konsa kiyès ou ye pou pa ta kanpe pou desann vit ou pou di ti pitit ki kote w prale m pral depoze w bèl timoun tankou w kòman fè ap mache a pye waw. Bèl timoun tankou w Èske w pa gen moun cheri poukisa w pou kont ou ap mache Sou rezo sosyal yo lè w monte sou kont Facebook ou wè foto sa Waww ou cute manmi Ou pa pa kontakte pa Messenger E genyen de sitwayen ki temwanye plis pase 4 mwa yo ap koze ansanm avèk ti fanm, ti fanm ap di yo desann an Ayiti. Ebyen frèzesè byeneme, ti pitit te byen konn sa lap regle. Dyaspora di l sezi lè l wè ebyen foto manzè sou paj alo lapolis nan peyi a. Sa vle di vini l vini l tap bap yo depoze lapat sou li yo tou kidnape l. Eske w konprann? Hum! Nèg kap tcheke fanm sou rezo sosyal, fanm kap tcheke nèg sou rezo sosyal mezanmi pran prekosyon. M pa di nou pa tcheke men pran prekosyon. E souvan lè moun sa yo sou Facebook, sou Instagram etc. Yo toujou kreye kont yo ansanm avèk lòt non. Eske tu konpran? Epi lè w kontre avèk yon ti pitit byen abiye konsa, byen kokèt, zong fanm nan bèl, pantalon l byen chita, ti valiz li waw, ti kè frèzesè byeneme, you understand me, bèl cheve li, gade non. Koman rele ti bagay sa danfans. Byen fèt, plum zye fi a bouch li byen aroze, li gade bèl makeup epi gro zanno, dim eske w pap tonbe? Wap di gadon bèl ti pitit, ki kote w prale? Ebyen frè se sè byeneme jan wap gade l ki abiye kokèt konsa, gade dezyèm foto sa, Ou kapab wè Eey i pa sanble avè y non Sûrement se menm grèf la men lapolis chifonnen l Lapolis ou konn chifonnen moun wi Menm ti pantalon an menm ti sentiron an Fanm nan renmen woz Fanm nan lanmourez Waww. Kot zong yo cheri bon li te gentan retire yo men ou kapab wè se toujou menm ti kanson an menm sentiwon an sof ke mayo a chanje epi menm grèf la humm men krèm nan fò sou ou cheri anba zye a gade la wap wè freze sè byeneme se tankou lè marinad sote anndan pa fin kwit epi se po ak jòn bouch li menm jan avèk bouch ti chen peyi ti konpran. Donk, men limena. Mesye k ap tcheke sou Facebook yo, dyaspora yo silvouplè, m konnen fanm ra nan peyi kote nou ye. Ay dèfwa, ti kòb n ap n ap fè a nou pa ka al depanse l nan gwo limena usa, Canada nou p ap kapab. Donk, s on ti piti pi ba n oblije vin chèche. Wè sam diw la e fok moun mezi pyew. Ebyen anba pye je tou fok ke nou pran fok ke nou fè trè trè atansyon. Imajine ou tap koze avèk yon fanm konsa yon bèl nana konsa ebyen ba ou tonbe son nana konsa lè ou vini. Epi yo kidnape w. Wap di se pa fi a ki kidnape w. A la traka pou lave kay tè. Ebyen medam matmwazèlz e mesye m pral fè w tande e gade kòman lapolis tap fouke manmzèl e tande tou voice li te voye bay mari l pandan l te nan wout epi move chans pou li bon chans pou lapolis yo ta pral fouke l. An nou swiv. Waww mezanmi gade plim yeux fanm nan. M nèboule Gade plum zye fanm nan Sa son ka What Sa sa ye la bondye Gade plum zye fanm nan Mezanmi Waww non fanm nan gen plum zye Oh my God Ou genlè ou genlè pa wè Bonm fè w wè gade plum zye fanm nan Mezanmi waww Waww waww waww. Gade plim zye fanm nan. Ahh oh se madan gang gon fason pou ye gon fason pou plim zye w m pa konn si nou wè sa plim zye fi a menm kou labouch li what waw waw waw gade plim zye mezanmi èske mwen m ka met on plim zye konsa m tap vin la nou de rekonèt mwen M pa ta fout si bat zye m. Epi gade plim zye fanm nan. Lè w se madan chèf gon fason pou w ye. Gon longè pou plim zye w ye. You know? Oh my God! Ou fè nan nan bouch ou. Gade kamera. Wap pale fò epi yon rele. Wouch oh my God se jan se jan fanm nan leve waww m pral chèche yon plim jem kole tou poum vini poum montre nou oh oh m pap met plim je tou fia gon janl leve yeux l gad chèf yo epil bat oh batman de sa. Wap pale klè, wap pale klè ti kòmè pa bay manti. Wap pale klè Val. Ti kòmè wap pale klè val ya. Ki bò ta pral ye? Kot kiyès? Kot kiyès wap pale sa byen. Pale fò pou tande. Kot kiyès? Ay cheri doudou fò pa isyen. Menm de lè moman difisil il fò ètre fyè ma cheri. Ou ta pral kot cheri ou men waww. Bon bebe m te kontan di w pa konsonde m ap pase pa konsonde m ap pase wi m nan men lapolis etan. Aayy ou nan men lapolis fwa se sa tande wi l te di cheri a se pa ponsonde l ap pase tande. Bon bebe m te kontan di w pa pran sonde m ap pase pa. Bebe oh my God mezanmi atanm m paka jwenn yon moun voye yon ti voice pou mwen pou l di m bebe l ap pase pa tèl kote bon jan nou menm gason nou fè rasis konsa woy nou pa konn vin wè moun m paka jwenn yon ti mesaj tou non maten epi pou pou di m men ki kote w ap pase. Waww humm. Fon sonde map pase. Wi m nan men la polis e son m ta pral kot Luckson nan savie epi m tap achte yon toro nan kafou mache a epi gon mesye te mandem poum bal we telefon mwen apresa ou te rele polis. Humm ebyen cheri doudou. Jou devenn nan dèyè w lèt kaye kase tèt ou. Kounya menm menm toro a ou pa gentan bwè la wi se. Limena te konn ap bay moun liankou kouraj. Moun liankou mwen yo chèr. Moun liankou mwen yo cheri. Mwen renmen nou anpil fè pridan paske liankou pa dous nan moman sa. Yon liankou ki te dous ki pat konn nan tenten moun. Menm kreyol li paka ekri non. Jou la liancourt gate nan men nou. Haïti chérie mwen renmenw anpil sa fèm mal anpil wi ebyen ok epi kounya ti plè epi pi ba 15 mars moun liancourt bouke soufri. Hum ok moun li kou bouke sou vre men kounya di cheri doudou il faut pas pleurer hein il faut pas pleurer arrête de pleurer wap bezwen dlo a pi devan il faut pas pleurer hein adjee lavi sa ou chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl medam matmwazèl e mesye se tout la sent jounen nap resevwa mesay seyè a voye mwen m poko m pa konn sak fè seyè a poko voye mesay pa m nan pou mwen pou m pot pou pèp la. Genlè m pa gen ase onksyon Ala traka pou lave kay tè Se Chrislove epi frè se sè Bien-Aimé te resevwa mesay nan men Seyè a pou pèp la te bouche tout ti tou lakay li jounen jodi 23 a pou yo pa t soti Mezanmi, annou tande pwofetès la ansanm avè m Non pam se Chrislove, mwen se yon mesaje kote ke kreyatè la konfyem yon mesaj men fòk mwen di moun yo tou ke mwen tande epi mwen resevwa yon lòd pa vle di se mwen k pral fè sa kap pase a. Ok, a vous zòd, a vos zòd. Yo pase w lòd wi mou vin pase nou lòd ale ale ale makomè bouske pouse pouse. Ou konprann paske fason m tande moun yo kòmante sa fè m santi ke moun yo pale se yo k pral fè sa k ap fèt la. Ou menm se lòd ou resevwa non? Se lòd mwen resevwa mwen se Bondye ki konnen èske wi sa l montre a sa l di fè a Sal di li pral fè a eske lap fèl. Sa ok sa Bondye diw pral pral gen la menm sou peyi a. Wi li di konsa li vin delivre peyi dayiti li di men ki prekosyon pou pèp la pran paskel di lap delivre peyi a menm jan moyiz te delivre pèp izrayèl la. Ki bò moyiz te delivre pèp izrayèl? Ki pati? Bondye te voye moyiz oubyen moyiz menm ki tal delivre men non se Bondye se pa moyiz. Bay m gen presyon lèzanj genlè boukante rapò yo. Rapò Ayiti pa janm rive nan syèl. Pase chak kote pou zanj yo mete nan tèt rapò a Ayiti, yo genlè boukante l yo foure Izrayèl ladan. Kounya la rapò pa Ayiti a pa janm rive nan syèl. Lèzanj pa bay ase rapò de peyi sa. Pase m paka ap viv an Haiti m sa ayisyen epi yon lot ap dim se Israel anh Israel de ou at anh Israel tout jounen lap pete batay a Palestine dèyè mòn nan kout bal misil eske m nan tire misil non men madanm ou paka dim se Israel kisa. Ki ki Israël silvouplè? M ayiti lòt la ap pale m de Israël. Mwen m di w zanj yo genlè boukante rapò yo nan nan wout. Ou wè lye kote frod la rive. Eeyy al antre kanmè m se jwif epi nen m kraze m pa gen ti nen pwentu. Ala traka pou lave kay tè papa ann avanse non madam jwiv. Li di, Men ki prekosyon pou pèp la pran. Li di pou pèp la rantre lakay li jou k ap 23 mas 2023 a. Wi, li di rantre lakay ou. Sa vle di jodi a pèp ayisyen. An nou swiv. Mete tout sa w gen bezwen anndan. Sekirize tout ti twou. Li te pran egzanp Noye ansanm avèk mwen. Li di, Li te bay, Li te di Noye, Rantre nan lach la. Li te di l fè l avèk planch, epi byen badijonnen l, ki vle di, byen sire l. Èske jodi a pou n fè sa? Non, se pa yon gran, yon gran bagay non. Li di, Byen sire. Tande, Li di, Byen sire. tout wi byen sekirize yo epi li di mete manje anndan an. Men Che a te konnen m te gen kob Eeh madanm il faut pa ayisyen Ya insekirite Che a te konnen m te gen kob Men non ou pa ta vin a mesay la a la dènyè minit hein. Ou te Seya te konnen m te gen kòb? Eh non Seya pa t konnen m te gen kòb. Kounye a la m pou m met manje. Ki kote m pral jwenn manje sa? Mezanmi, ale wè, reflechi madanm nan ap reflechi l fin manje yon ti manje, li di w ebyen m te ka mete tout manje anndan kay la pou m pa t janm soti pase ensekirite pi fè rèv li epi vini di w Seyè voye l wi. Ayy m renmen frè e sè byeneme depi m domi grangou m fè rèv eeyy m gen de lè m fè rèv cheri lè m domi grangou lè m razè depi w wè m grangou kè m sote pèp ayisyen m pa kache di w. Depi ou wè m grangou m pè, m pè kouche nan kabann pase m ap fè rèv m ap manje kanmenm. M ka menm wè manje ap sot nan syèl. Depi ou wè m razè m pa dòmi, m travay pi di toujou. Depi ou wè m razè m di eeyy m p ap dòmi. Depi m wè lajan m kòmanse bese m fè non! No sleep, no sleep, no sleep! Chak m wè kabann nan m koupe l kout je. M leve m fè ti danse freze sè byeneme dèfwa m chèche tep m tepou m tepe pou jem fèl ret konsa pou dòmi pa pranm pase m konnen m pral fè rèv map kontwole lajan epi talè map di seyè a di ebyen pèp ayisyen ou mèt poze w ou pral kontwole lajan lajan pral sot nan syèl. E paske m tap reflechi razèk nan dèyèm wi ki fèm fè rèv la. Fè tout sa nou gen bezwen anndan li di kèlkeswa bri nou ta tande pega nou sòti deyò. Èske se Bondye menm ki pale oubyen epa epa gade premye minis lan ki pale nan tèt ou ou menm paske a yon moun ki pè wi sa son moun ki pè sa son moun ki pè wi non sa son moun ki pè lari a ki di w sa. E vre? Ou abitye fè, Bondye abitye pale avè w, ki dènye fwa l te pale avè w, ki sa l te di w ki t ap fèt e ki rive? Hein Bondye dil gen tel bagay ki pral rive li fed vre frères et soeurs epi kounya la poum pa ka di ebyen men sa se a te di ki tap fèt li fèt m pa vle site yo men Bondye sa pou menm sè li ye gade je sè a hein ala traka pou lave kay te an avanse madanm ban nou mete pou pèp ayisyen. Peye wan konnen. E si Bondye Sa vle di pou n ka pi presize, pou n ka plis kwè. Wi, men si Bondye jwenn ou nan moman difisil sa nou ye la, si Bondye jwenn ou pou l pale avè w e ou jwenn, se yon delivrans li ye pou nou. Pandan ou menm fò ta ban nou yon ti kout men pou di nou lè Bondye pale avè w sa l di w. Ou konnen gen yon ekip nèg ki ka pran pòz Bondye yo tou vin pale avè w. Ou konnen ou konnen sa k te rive yon zanmi m, misye ap dòmi, yon potè wi, anba lavil la, epi l fè yon kabicha sou bourèt la. Epi gen de twa malfwa ki parèt bò zòrèy li yo di l 44 0 8 yo ba l yon boul bòlèt. Misye poul pantan, madanm e di m ap di w pa t wè. Misye pantan epi lè l leve l pa pale a pyès moun. Li mache jwe bòlèt 44 0 8. Li rele fanmi an deyò 44 0 8 se yon boul yo vin ba l nan dòmi. Poutan yon vagabon pandan l ap pran ti kabicha. Men aprè nou se 44 08. Donk si Bondye pale avè w m panse li enpòtan Ou mèt ri wi Wi si Bondye pale avè w m panse li enpòtan Nan sa nou ye la m panse si Bondye vle ede nou li pase pa ou E mwen m vle kwè nan sa w di a Mwen menm m vle kwè Men koman fò w ta di nou kisa pou Pase nou gon sè Lora la E Bondye pa l la li menm pale avè l on jan Ou menm si Bondye pa w la pale avè w ou wè l ka ede nou Mwen m vle kwè Pase nan sa nou ye la Pa gen nou pa gen rele nou pa gen reponn si bondye deside pase pa ou men konnya fò baw nou prèv kisa bondye fè kote ou rete kote ou rete. Mwen rete leogan. Leogan ok ou pa gen sakrifis vin la maten an ou vin la ou pa gen zam kap tire nan tèt m ta di se vye rèv ou fè men gon bagay psikològ yo konn rele alusinasyon e non se pa paske ya pafwa lè moun nan fè yon sonj dimajinasyon se paske. Li tap panse avek bagay lan. Sikonstans peyi pat pat pat pat pat vle di anyen pou mwen. Mwen te kwè nan pwen mwen travay, manje, jis m regle afè m. M pat kwè nan sikonstans peyi. E se si peyi pat regal pat pat regade m konsa. Sa vle di si li tap imajine avek peyi an, petèt m te ka pran swen l pou imaginasyon peyi an. Wi men pou n fini, lè l di ke pou tout moun nou fè rantre lakay nou, fèmen kò nou an, sa k pral pase aprè? Li di ke, li di, menm jan l te di Moyiz, pran yon ti mouton ennan, san defo, san enfimite, touye l, aplike san l nan lento pòt kay Ebre yo. Li di, dekwa lè zanj lamò a pase, li va touye tout premye ne Ejipsyen yo avèk premye ne bèt yo, l ap kite premye ne Izrayèl yo vivan. Alelouya gen Bondye hee. Ojoudwi la madame madame Eske gen ti mouton san defo dans ce peyi ah Menm ti zwazo yo fin vole yo ale yo pa ret nan peyi a ensekirite Bondye fè m pa premye m pa premye pitit oohh oohh oohh oohh m pa premye. Silvouplè moun ayiti yo koman sa ye eske n te bouche tout ti tou. Istwa madanm nan tap li nan lajounen epi nan aswè li fè rèv wi. Ala trak. Moun yo pa mal pou fè rèv. Mwen m di Seyè fè m fè rèv pa m nan li pa vle fè m fè rèv. Li di konsa, se konsa li te, li te, li, li di se jou sa tou li te delivre pèp Izrayèl la. Epi l di l te kontinye pwosesis lan Paske l te di nan avè Moyiz, l ap fè Farawon an fè tèt di avè l, pou l te ka fè l wè glwa l, li di l, Pouse lame Farawon an nan lamè a lè pèp Izrayèl fin delivre, epi li touye yo. N ap bò kote pa nou, nou menm, Ayiti. Sa l di l ap fè pou nou, nou menm? Li di se menm bagay la ki pral pase tou nan peyi a. Bon delij, bon. Ebyen, kot Lamè Wouj ye la? Ki kote Lamè Wouj ye la? Y a pa de lanmè wouj an Ayiti e Kanada fenk sòti sou lanmè a. Bon la m fout confuse. Heyy! Men ou wè lamè wouj dan tou sa? Ou wè lamè wouj? Ki kote nou pral pase kòmsi? Ayisyen yo, yo pral delivre, eske gon lòt nasyon ki kenbe nou an lesklavaj, eske gon lòt nasyon ki kenbe nou an esklavaj, frè se sè byeneme, ebyen kounya la nou bouche tout ti tou, anj de lamò pral pase, epi nan demen maten nap ranmase ti pakèt nou. Men Kanada fèk sot met sekirite sou lanmè a, e dwe poutèt sa. Bon, on ne sait jamais. SEA fè afè l jan l vle. Ann ale, kontinye ban nou koze. Li pran egzanp Noye ansanm avè m pa di se delij Noye. Li pran egzanp. Labib la di, Labib la di Letènèl te gon delij. Labib la di yo pap detwi latè pa dlo ankò. Epi menm Labib sa ou kontre. Mwen pa di dlo non, se pa sa m di la non. Mwen pran egzanp, mwen di w ke men kòman li esplike m mwen menm. Ou ap wè nan lespri m, mwen te panse ke pèp Izrayèl e lame Farawon an fin mouri, pwason manje l. Men, talè madam, pa gen pwason mechan nan lanmè nou yo. Kanada sot sekirize lanmè a. Kèèt! Woy gnlè sak fè se a paka fèm fè rèv tou poum pote poupée wooyy fòm fè rèv tou frè zesè byen eme mwen menm lèm dòmi m wè map batay konn se kèk fim gè mte gade hee lèm dòmi m wè map manje konn se grangou mte grangou depim razem fè rèv lajan ap sot nan syèl tou sa. Tu konpran? Enben kounya la, fòm fon rèv pou peyi a tou, fòm fon rèv. Fòm vin la pou map eksplike nou vizyon, sa m wè lespri, pi pou m pa ka eksplike map chache des histoires dans la bible. You understand me? Ay! Mete pou nou ma sè. An, alò, Gary nan lanvi di, m pa konn si m ka fè m pòtpawòl li. Tout e moun kap fè rèv yo kòmsi nou pa janm wè bon bagay e bagay malè k pral rive men yo pa janm rive vre menm si nou nan Kreyati a di jis nou pa nou ap pale ansanm avèk mwen ou konprann se yon bon bagay li di li vin fè de ayiti yon peyi ke pat janm genyen oken peyi ki te sanble avèl. Non, zanj yo pa rive avèk rapò Ayiti a nan syèl la. Sensèman, a e la frè ze sè byeneme, yon nouvo peyi, yon nouvèl peyi. M pa konn nan kisa pou m kwè si se le peyi, la peyi, je ne sais pas. Men se la m confuse nan levanjil la nèt. Anh pran yon lòt ayiti avèk tou sè peti volè nou pa mete grenn poun touye volè kòriptè letènèl fè politik satan tap bay li problèm li chase li chase tenten an wi li pat nan ni protagonis antagonis hein konsansis hein laj konsansis li pat nan youn ansanm a vakabon li chasel lage yon kote enmède santel e lèzòm ki fè politik anh kounya e seyè kap vin chanje ayiti. Humm ala traka pou lave kay tè. Mete pou nou. Demen. E demen ou di wi. Kounye la lè konsa èske ou pa dil pou si sa pa fèt sa map fè papa. Men fò nou poze Bondye kesyon sa lè nap pale avèk li. Sa mwen di sa mwen di mwen pa renmen m pa ta vle pou imaj mwen sal m di m pa renmen kòm si dadou ou di m di 10 epi 10 pa fèt èske se vre èske se vre se Bondye li pwouve m se Bondye sa vle di Eli se te nan rak la l te ye kòbo manje tu konpran listwa men se Jedeyon ki te bezwen prèv ke Letènèl ap vin delivre pèp Izrayèl dan le dezè il faut pas ici faut pas mele les choses la nap touye m nèt nan levanjil la kounya la ann ale. Exactement sou mouchwa lan selman tout lot espas yo pat mouye sa se pa Eli non sa se Jedeyon ok Jedeyon ok ou menm fò mande fò mande moun yon bagay. Ou gen konm prèv Bondye ba ou. ki fè w pote mesaj sa e w konnen demen si Dye ve 23 sa l di an egzakteman ap reyalize. Men kòman, men kijan li ban mwen revelasyon an. Li fè m wè mwen menm ki anndan yon kay ki byen sekirize. M a di w, ensekirite a k nan mouda madanm nan. M pa di w, se ensekirite a k ap boulvèse madanm nan. Ou wè? Nan dan yon kay ki byen sekirize. Ou pa wè frè ze sè byeneme. Se mini jistis la k fè sa. Mini jistis la avèk dosye teritwa pèdi li yo. Kounye a menm moun ap fè rèv yo nan kay byen sekirize. Ala traka papa. Sa vle di se pa peyi a non son grenn kay ki sekirize nan rèv la. Epi li e lè m fin wè mann 2 kay la byen sekirize gen youn de nou ki soti deyò. Li di gade yon katastwòf natirèl ki frape peyi a. Epi. e li pa menm fè bri menm gade valè moun ki mouri epi mwen pa okipe de sa lap di a mwen rete byen frèt epi li di konsa gon lòt de nou ankò ki sòti li di wi sak di a se vre vin gade pou wè epi li dim li dim se Rèv la tèlman ap sakaje w ou wè w reveye, tandiske w poko janm reveye vre. Sa konn rive m. Kòman l fè eksiko li? Kòman l fè vini pou l eksiko li? Kòman l fè? M pa konprann. Èske fizikman l vini oubyen ki jan? Ou pa pitit Bondye ou pap konprann. L ap pale nan zòrèy mwen, m tande l. Pandan w pa nan rèv? Wi. Ok. Ayayay. Kòm dab alusinasyon auditive. M konfyouz. Psikològ yo ban non. Enben mèsi. Sa di pandan w pa nan rèv epi w ap tande Bondye k ap di w men ki. Wi. Donk demesye m pa bezwen vin travay la? Rete anndan lakay mwen? Bon pou. Plis prekosyon ou ta dwe pran rete lakay ou. Apre sa men sa l di m ankò, li di sa k t ap pase la, pou l pwouve m ankò, li di li fè m wè yon pakèt marengwen ki mouri san lapide, san yo pa kraze. Epi. Woy! Woy! Woy! Doktè Lasèn sipoze vin bay eksplikasyon kòman sè a fè wè mago yo mouri. Mwen menm atò pou m pa ta non monchè m ap ret la nan peyi rete m pa pran anyen Ayiti cheri. Kounya sè a vin wè marengwen mezanmi Leyogàn gen anpil marengwen anpil marengwen Leyogàn gen marengwen ki ta mòde madanm nan non Bondye. Bagay la di. Eske w tande de zen? Kounya la a I wè marengwen mouri. Doktè Lasèn fò w vin bay eksplikasyon kòman marengwen Ok ann avanse. Wi. Lè l fè m wè sa, li di m pral fè w konnen mesaj sa li ban mwen pase avèk pèp ayisyen an, se pa se pa premye fwa li la, li te la depi nan bouch pwofèt Ezayi. Li di m ouvri bib la, mwen ouvri l. Li montre n Ezayi 51. Li di se tout 51 an pou pèp la kapab li, pou l konprann, pou l ankouraje fè sa k ap fèt la. Kounye a li esplike m vèsè 6 ki di konsa, ki di ke pèp la va mouri tankou mouch, men delivrans l ap ba yo a ap la pou toutan. Lè Jovenel Moïse ta pral mouri an w pa t wè sa? Bon, se pa tout bagay. Kreyatè a deside montre m. Li gen dwa pa montre m Jovenel t ap mouri. Lè se nou kwè menm si menm si li te montre m Jovenel t ap mouri di w li te di m Jovenel t ap mouri èske se li menm ki pral bati lafwa w? Wi. Enben n ap tann kounye a n ap tann sa k ap pase demen. Wi men Nimewo m ap pran nimewo a nan men l wi paske fò n fè swivi se sa le journalisme Epi aprè lè w poze l si sa pa fèt sa vle di kounye a w ap poze Bondye kesyon wi. Sipoze sipoze. Alléluia, que bon Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, en ouvert Bible, nous, dans Esaïe 56, verset 6, ok? Esaïe 56, verset 6. Qui ça le dit? Ouvrez Bible, nous, s'il vous plaît. Allez, la patrie en danger, ok? Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance. C'est ça Esaïe 56, verset 6 dit. Eh, n'a fini reste là parce que la phrase c'est bien aimé l'évangile là Confuse mwen pi rèd toujou. Ensolit nou pou jounen jodi a, gason gen mizè pou l pase. Gason gen mizè pou l pase wi. Madanm li ansent, tout sa fi a mande l, li bay fi a. Men gen yon dènye bagay madanm nan mande l frèzisa. Sitwayen oblije rele manman l, li rele manman fanm nan pou l pote plent pase li pa ka sipòte. Mezanmi, an nou tande sitwayen an ansanm, humm, konsa ou va konprann ki sa madanm nan te mande l. Elle est là et elle peut témoigner. Oui, elle peut témoigner. Allons-y, mon frère! Elle reste tête baissée. Elle ne parle pas. Allons-y. C'est ça la bonne question. Exact. Le jour où je me suis fâché, au point de poser la main sur elle, tout allait bien. On rigolait. Et elle m'a dit qu'elle a envie de manger de la viande grillée. Tu rachètes de la viande grillée, mon frère, n'est-ce pas Je suis allé chercher ça pour elle. Ah, ok, c'est bien. Avant d'aller dormir, elle me dit qu'elle a des envies très fortes. Waouh Eh bien, tu redonnes, mon enfant Elle a des envies très, très fortes. Dis-nous, mon frère. Trop fortes même qu'il l'empêche de dormir. Ok. Je lui dis, chérie, tu as envie de quoi Il faut parler, mon frère. Il faut parler. Il faut dire la vérité. Dis-nous dis -nous tout, mon frère. elle a très, très envie de son ex. Ta femme est enceinte. Elle a très très envie de son ex. Quoi ah, ah. Hey la femme ou il faut pas ici avec les gars ah Elle est très très envie de son ex hum oh seigneur oh Mesdames mademoiselles et messieurs genyen kri nasyonal ak plizyè lòt òganizasyon baz yo anonse gwo manifestasyon dimanch kap 26 mars 2023 devan BINUH pou mande ebyen entènasyonal la sispann foure bouch nan bagay Ayiti. Ayiti gen bagay, fò pa isi avèk nou an la. Yon lòt bò, kri nasyonal mande pou premye minis Ariel Henry degaje l prese prese, kite tèt peyi a depi plis pase 20 mwa li nan tèt country a, you understand me, thousand and five thousand people die. You understand me? Nou fòn kòmanse pale anglè a frèz e sè paske le kreyòl la. Donk pou plis detay frèz e sè byeneme ann tande responsab kri nasyonal yo nan mikwo laprès. Òganizason de baz yo. Tout moun ki kwè nan peyi a. Tout moun ki dakò Elèn Lalin fè peyi a mechanste. Nou mande pou ke yo prezan dimanch 26 mas. Devan lokal bini pou ke nou al non sèlman nou pral bat tenèb dèyè kriminèl sa men nou pral jete yon goblèt dlo avèk yon balèn nwa dèyè elèn pou ke nou mande prensip kama pou pouswiv elèn kèlkeswa kotel pase. Chita la, ranse nan peyi a, Al chèche blan foure nan afè nou al chèche blan vin touye prezidan apresa nou konnen nou gen bouji sa vle di bouji yo tou paka limen pou pwoteje le peyi men se kwa listwa limen bouji pou fagoch limen bouji dèyè lòt pou kamasiv men nou paka limen bouji yo tou pou klere chimen nou poun pran responsabilite nou se kwa listwa menm hein blan pèp ayisyen. Atò pou kantite malediksyon peyi sa gen nan dèyèl nap chèche lòt met sou li toujou? Se kòm si e madan lalin kap rrrr lap limen dèyèl bon e nou k tal chèchel? Janl fè vin tonbe la? E pa nan pran responsabilite nou ki fèl vin tonbe la? Epi kounya la anvan pale nap limen bouji. Bouji ap limen dèyè nou tou. Lap retounen dèyè nou. Elèn, Fè peyi sa anpil anpil mechanste. Donk jodi a ke nou menm kòm pèp ayisyen nou sipoze bay yon sinyal e nap mande moun ki ap ranplase Elèn nan pou l pran anpil prekosyon paske Ayiti pa nenpòt peyi Ayiti lòske w fè l mal mal sa antre andan kò sa yo mal sa ap pouswiv ou E mesaj sa nou voye l pou ou Ariel Henry tou jodi a nan 20 mwa Ariel pase a gen pli de 3 a 400 mil moun ki mouri pa rapò. Talè talè 3 a 4 mil ou tap di oubyen 3 a 400 mil moun Premye minis Ariel la wo. He! Est un catastrophe naturel pèp ayisyen. Premye minis Ariel la o son catastrophe naturel. C'est un goudougoudou. Yon siklòn. Heh 3 a 400 mil moun Ariel touye? M met an atè wi mwen pa ba nou vag hahahaha. avèk gang yo k federe pa rapò avèk kay moun kap brile jodi a nou pa ka konte ki kantite moun bèlè, maya, san fil moun ki nan lari kote moun sdp yo brile kay yo yo mete yo nan lari. Jodi a, pèp ayisyen an nou bouke. Nou bouke pou n tande kantite moun k ap mouri Kanaran, Sous Matla, Lak Akayè, Petyonvil, Wout Frè, Matisan. Nou bouke tande kantite moun k ap mouri Latibonit. Jodi a, mesye dam phtk yo. ki jwenn federasyon SDP fizyon anpil lòt ankò jodi a yo fè yon konplo pou ke yo kraze peyi a non sèlman 26 mas men 29 mas tou dat anivèsè konstitisyon an nap nan lari nap òganize nou pou ke nou di. 20 dènye ane sa yo pase pou nou di ekip kriminèl sa yo mèsi pou nan eta yo mete peyi a. Pou nou di ekip kriminèl sa yo, ni sa k mouri, ni sa k poko mouri, pou nou di yo pèp ayisyen an pran nòt de sa ke yo fè peyi a. Non sèlman sa ki te la kòm prezidan, kòm senatè, kòm depite, men sa k te la kòm konseye tou, chèf pati politik yo, ki met ansanm yo distribiye zam ba bandi yo jodi a gade nan sa peyi a tounen donk ke nou menm nan kri nasyonal nan kri pèp fòs kanapevè anpil lòt òganizasyon nou kwè ke jodi a se moman pou ke nou fè yon chèn solidarite fòk jodi a pèp ayisyen an dakò prefere nou mouri deyò olye nou mouri nou mouri nan twou se youn nan rezon nou mande fòk nou kontinye òganize nou. Pli devan, nou pral wè, pral gen anpil lòt òganizasyon n ap chita avèk yo pou ke nou bay modòd ki sa n ap fè. Pase jodi a, pelerinaj ke n ap mennen, se atravè tout peyi a, chita avèk tout òganizasyon, tout pati politik, pou n wè si nou ka fè yon chèn solidarite. Paske jodi a, se yon chèn solidarite ke nou dwe fè pou retire Ayiti nan sa l ye a. Lè n pale de chèn solidarite a, moun ki fè peyi a mal, moun k ap finanse bandi yo, nou pa pral chita avèk yo. Men moun ki kwè nan peyi a, moun kap chache pou yo rezoud pwoblèm peyi a nap chita ansanm pou nou fè yon chèn solidarite. Yon lòt fwa ankò mesye medya yo mèsi anpil. Kòm nou di gen lòt dirijan ki la, gen Josye ki ansanm avèk nou e gen reprezantan fòs Kanapevè a ki la avèk nou, nap kite yo menm tou pou yo di mo pa yo konsènan sa kap fèt nan jou kap vini yo. E pa bliye kòm nou di apati de dimanch, Chak jou nap bat tenèb. Depil midi nap bat tenèb nan kò moun ki mete Ayiti nan sal ye jodi a. Talè talè. Nou pa ka bat tenèb epi midi. Bay la tèt anba. Kòman nap bat tenèb epil midi. I midi gran joune pou wap ah. M confused. M confused nan bat tenèb la. Map tann i minwi poum bat tenèb e lè sa li nan nwit. Gen tenèb. Gwo solèy cho map bat tenebe men se kwa listwa hein ha wi nou alanvè peyi a devan dèryè. Fòk espri yo, nou reveye espri yo nan kò moun kap fè peyi a mechanste. Kòm òganizasyon de baz yo ki met tèt nou ansanm Pou nou bay konferans sa. Se pou nou lanse yon mesaj avèk nèg geto yo, nèg geto yo, nèg ki kenbe zam lan men yo, nèg k ap tiye sè yo, frè yo. Lè nou tiye yon machann pen, se manman m nou tiye. Lè nou tiye yon machann fresko, se papa m nou tiye. Jounen jodi a, nou di, nou poko janm tande on minis mouri k ap kraze peyi a, nou poko janm tande on segretè deta mouri, nou poko janm tande yo kidnape on pitit minis. Poukisa se nou menm ki sanble avè nou, se nou menm nou kidnape, se nou menm nou tiye, se nou menm yo boule? Jounen jodi a, n ap di nèg ki kenbe zam yo, Depoze zam yo. Se poutèt sa, lan jou kap vin la a, nap chita ak tout moun lan eta peyi a ye a, nap di pèp ayisyen, nou pa ka tann, se yon siting pou nou met tèt nou deyò. Jounen jodi a, nou lakay nou, nap mouri. Pwoblèm ensekirite a rive sou tout moun. Se sa k fè nou lanse yon mesaj avèk popilasyon an. Nou di, Kote lan peyi a nou pa ka dòmi, nou di, n Lwès la, n ap di DGI, ona, pèp ayisyen depi n pa ka dòmi, al dòmi DGI. Al domi ona. Se kob dgi, se kob tax nou, se avel yap tiye nou, se avel yap boule kay nou, se sak fè nou di popilasyon an pa rete bwa kwaze. Yo fin boule bèlè, yo boule petyonvil, yo boule laplèn, se debake lan tout bwat leta yo, mache ak tout sak nan men nou. Bol. Kiyè, chodyè, recho pou nou fè manje, mache avèk dra nou a katon nou pou n al dòmi, paske nou pa kapab ankò. E nou di Ariel, avèk ensekirite sa a, ensekirite deta sa a, ensekirite pwograme sa a, n ap di, si l panse se sa k ap fè l fè plis tan nan pouvwa a, nou menm jèn gason, jèn fi, n ap pran desizyon nou pou n dechouke Ariel. Mèsi laprès. Se te Meronel Meose pòt pawòl fòs kanave vè. Alelouya gen Bondye. Merci merci merci chère donc mesdames mademoiselles et messieurs dimanche kap vini la vous êtes invites ok pou ke nal patisipe nan kokenchenn mobilizasyon sa kap mennen dirèkteman devan BINUH pou mande lentènasyonal la sispann foure bouch a yo nan dosye peyi dayiti nou kapab pran responsabilite nou pou kont nou. Ou tande sa m di w? Non, non, se, non, se ou m poze kesyon sa a. Èske Nènèl Cassy te nan Montana? Ou di sa non. Konn a, m, konn a m bezwen konnen poukisa w divize avèk Nènèl. Èske w ka di nasyon an poukisa ou menm avèk Nènèl Cassy divize jodi a? M ap pale w de enterè peyi. Enben, enben, enben, se nan enterè peyi a m ye tou wi. Konn a m poze w kesyon sa a. Ou pale de Montana, moun sa yo te vle fè wout pa yo, mwen dakò. Konnya mwen mande w poukisa w divize avèk Nenel Cacique reponn kesyon sa a. Nenel pat nan Montana esplike peyi a poukisa ou menm avèk Nenel, Andre avèk avèk kijan l rele a nou chak fon bò. Esplike peyi a sa a. Men men ti kesyon m annik poze w wi, sa k fè kounye a gon branch Majori Michèl, Nènèl Kasi, gon branch Majori Michèl, Andre Michèl avèk Rika Pyè epi gon branch Nènèl Kasi? Kesyon sa a sèlman annik reponn mwen l. M pa an non m antre, m pa al nan lòt bagay. Reponn kesyon sa a pou piblik la. Enhen. Wi. Mwen di w mwen pran entèvansyon m nan mati an sou yon kad global. Men men mwen menm m ka, men men kòm ou tou vin la m poze w kesyon sa a mwen menm, peyi a ta renmen konnen l. Kisa k fè sdp divize? Pase pase se nou tout ki tal nan ki tal ki tal nan Ariel nou tout te lan 11 septanm e ou konnen mwen avan nou te konn pale ou te esplikem men pou kisa k fè se lan se lan 11 septanm ou ale konn a pawòl mwen te gen ansanm avèw lèm te konn pale avèw m pap dil piblik konn a konn a kesyon sa m poze w li kisa k fè sdp divize gon gwoup Nenel Cassy gon gwoup Majorie Michel esplike peyi a sa k fè sa e sa sèlman m mande w wi konn a si w pa gen repons lan mwen menm map ba w repons lan. Wood di sa non. 2 konsansyèl vreman. Chak kenbe bkòd yo, chak ap tann blan yo vin mete yo prezidan, vin mete yo premye minis. Chak ap konfòte yo nan mete ajiste yo nan zòn de konfò yo. Gen plizyè etap batay ki mennen pou kapote. N ap viv nan peyi de koudeta an koudeta. San ke nou pa gade pèp la ki ap soufri. Ou s on ajan tou. Nou rive yon moman nou di fòk tout moun chita ansanm pou nou wè kouman nou kapab, paske si nou tout pa mete bagay lan p ap chanje. A un moment de la durée, il y a un groupe de nan sdp ki mande pou nou al nan lari, pran lari ankò, mande pèp la pran lari a e pou kraze sa ki la a paske fòk gon lòt gwoup, fòk gon lòt moun k ap dirije peyi a. Nou menm nou di yo, se pa al met pèp la nan lari, moi j'ai fait l'expérience et c'est douloureux. Lè yo vin fè nou avans sa yo di nou e ke gen gwoup gen phtk ki ansanm gen moun dwa zimen gen Montana yo tout dakò pwal gen mobilizasyon pou ka pote sa ki la a bon mwen menm pèsonèlman mwen di yo gwoup sa a nou fè 10 an ap konbat phtk nou konbat Martelly Martelly fè tan l paske Il travaille, nous travaillons, vous travaillez, il travaille pour le pays. You understand? Bon mwen, m pa konn sa m ap fè pou le peyi, men yo menm yo ap travay pou le peyi jiska prezan. O wi, gwoup Montana, patati patata, phtk, pou kapote pouvwa ki la a. Sa vle di pouvwa klase pa phtk. Oh my God oh my God ah kote moun yo odasye papa mete pou le pèp ayisyen ou bat mouda yo twòp. Li te gen sipò blan l. Nou fè 5 an e ap goumen kont Jovenel Moïse, Jovenel Moïse depase tan pou l te fè jiskaske yo asasine l. Kisa nou gen? Kòm gen, kisa kòm gen ke n genyen? Chak lè pral gen mo manifestasyon, wè, wè, wè pèp la fò nou sòti, fò n dechouke yo. Pèp la sòti, pèp la pran bal, pèp la al arete. Mwen menm m ta fè eksperyans lan, se mwen ki te la nan administrasyon an, pou o moman ou pral òganize manifestasyon, chèche, chèche tout bagay pou mete estrikti pou manifestasyon fèt. Jouk manifestasyon an fèt, ou kòmanse, ah, e, e, e, e, minis, men de moun mouri. Men 3 moun mouri, men yon moun, men yon moun blese, rele lopital, men 2 moun nan prizon. M fè eksperyans lan pou m ap pran tèm, pou m ap fè sesi, pou m ap fè sela, epi o fil di tan Jovenel ap pase pli de tan ke lakonstitisyon rekonèt ke l te fè. Mwen t di yo lè yo vin pote mesaj pou nou al nan lari an ankò, mwen di yo nou pap al fè menm sa nou te fè a ankò. Poukisa nou pa konstitiye nou an gwoup de presyon pou fè tout moun chita ansanm avèk enpozisyon pou yo jwenn on solisyon pou sòti peyi a nan sa. Mete pèp la nan lari, li pral fè lavi chè ogmante paske nou fè eksperyans sa. M di fò m aprann de eksperyans mwen. Ahh lavi chè a poko ogmante non, nou baw vag. Hahahaha m te di pèp ayisyen bat boundal twòp hein. Ahh lè Jovenel Moïse te la, lavi chè a pat ogmante. Non, lavi chè a tap ogmante. Men kounya la lavi chè a bese le pèp. Mete pou nou, mete pou nou ma chérie hein. 277 moun yo kidnape depi ane 2023 kòmanse. Sa w fè la yo? Ki sa k fè w rete lan gouvènman sa toujou? De ki ekip ki pran pouvwa ap pale la? Pou le byen de la nasyon, pou le byen du pèp, sa ap rive. M pa p, gen bagay m pa p di ou di, men m di w petèt si w jije ke m nan gouvènman an, mwen se kalfèt se jòn mwen ye, sa ke mwen menm mwen kwè, sa ke m konnen an m ap toujou di l. Mwen di w, menm etè w an, menm etè w an genyen, w ap stigmatize moun, ou pa vle bay pèp la verite an, w ap jwe sou mizè pèp lan, menm enterè sa ke w genyen an pou w fè l la, Nou zen dans ce pays frères et sœurs bien aimé hoo c'est tellement extraordinaire ahh c'est tellement extraordinaire oh my God moun yo je yo chèch tou lè 2 kote zwazo Samdoula ki vole nan menm nivo yo pran pre menm kote yo tap batay menm kote bon. Li ala dife nan kan djab la nan degajem. Medam matmwazèl se mesye byenvini nan ayiti la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete bon mesaj pou le peyi pi rèd toujou mwen fòm ba nou mesaj yo. Senyè m nan di mwen mèt pran lari a je fèmen mache preche levanjil tout kote. Evre wi seyè menm dan lè teritwa pèdi mon frère. wi. Kouzen, map diw yon ti koze, se pa kout zam ki pral chanje Ayiti, se lanmou ki pral chanje Ayiti. Lanmou wi, nou kwè nan lanmou, nou kwè sa, nou kwè nan lanmou. Ou wè nèg sa yo gen zam nan men yo a, yo pa premye moun ki, e pa yo menm ki al achte zam nan, e pa yo menm ki al chache l, e map diw yon ti koze, son moun ki achte l ba yo. Toutotan, toutotan Bondye pa retire, li pa retire boukliye l sou yo, pa gen yon moun ki ka manyen yo. Yo gon misyon klè e map raple w sa, miray yo poko devore, chèn yo poko devore, chèn yo se yon. Ki misyon yo? Misyon yo, misyon yo se fè nou respekte kòmandman Bondye. Se touye nou youn aprè lòt. Touye nou youn aprè lòt. Mèt di w ti bagay, mèt di w ti bagay, ou wè Bondye sa map pale w la, li gen, tande wi, gade, li gen 2 fas. Bondye gen 2 fas, li gon premye fas. E di se nou k fè peyi a, se nou k fè mond lan plis mal, se nou k fè plis mal, plis peche nan mond lan. Wi. Ou konn ki sa k pase, men sa nou fè. Sa vle di, dezyèm premyè gè mondyal, kote kantite moun sa yo t ap mouri a, se pa mal yo ye? A, patizan, ban m yon ti bon bagay. W ap reponn wi, w ap reponn. W ap reponn! Lagè kout bal epi, a, e, patizan, ban m. Ok, eksplike m. W ap koute m? Nou desann pi ba ke Sodòm e Gomò. Ou wè kounye a? Ki sa? Sa nou fè? Sa nou fè? Di m sa nou fè? Nou desann pi ba ke Sodòm e Gomò. Majorite jenn gason ak jenn fanm, yo pa kouche avèk parèy yo ankò. A, e manti. Manti! Bon gen peyi k legalize masisi madivin nan legliz nap marye nap pran lang nan eey ki ayiti bon ayiti bagay konsa pa honte hein e ayiti mwen wè gen pastè ou wè sam di w la mesaje kap vin di w wi entèl gen movè zespri kap fè krèy ansanm avèk sè legliz yo sou pretèks yap retire lespri kou lajistis pati dèyè li di w se pèsekisyon dyab la pa vle wè l Depi w wè enstitisyon lakay ou fèb yon pakèt betiz ap pase nan yon peyi, moun ap fè 40 jou legliz, nan ki peyi sou latè pou ta yon aksyon konsa? Te kwè ebyen lapolis ap debake mare pastè a, wap fè 30 jou legliz, 30 jou legliz de what? Sa w ap manje, kòman w ap fè peye bil ou? Depi w wè enstitisyon yo fèb, nap fè makak nan yon peyi nap vin di Ayiti te dis, Ayiti te dat. Sonje m di nou avni yon peyi se pa bon kretyen se bon sitwayen eh eh mezanmi eh eh. Ou pa tande peyi k legalize divin masisi yo sa yo genyen èske yo boule èske yo boule patizan. Sak pase brezil nou kanaval yo fè yo pran jezi yo fè satan bat li epi vwala èske nou pran jezi nou fè satan bat li la nou. Mesye pa vin pa vin pa vin pa vin boulvèse lespri m. Rapò Dejan pa ka rive nan syèl sou nou Ayiti deja. Anh merde sante m. Mesye patizan bann de diarey. Sa fè nou pi mal la menm. Sa fè nou pi mal la. Gade je nèg la kap bay manti. Kote yo legalize sa wap di yo la a? Kote yo legalize bagay la e pa rive la. Se la jistis wi k fè peyi mezanmi. E la jistis wi k leve yon nasyon. Ki koze sa chita la gade nou bòne lespri moun kokobe lespri moun 50 jou 60 jou jèn nan yon legliz nap fè makak nap fè betiz Epi kounya la ayiti dis ayiti dat nou pa deside travay nap fè krèy ansanm avè sè yo ahh. Koun moun ou paka vin wap di nou oh nou fè pi mal bon e gen kotew legalizel menm bon lèw rive yon kote yo yo mete x pou yo pa konn sèks yo. Ayisyen panse li pi kretyen pase ewopeyen an ki te pot bib la ba yo an nou dwe panse nap rive nan syèl anvan ewopeyen an an li t fè bib li l metel nan lang li epi n panse nou ka rive nan syèl anvan ewopeyen an ki kote ki bò ala traka pou lave kay an nou panse nap rive nan syèl anvan yo. Kite enpinite mache, kite vòlè mache, kite asasin mache, kite lougawou mache, chita la gangsterize peyi nou, sitire senatè kap achte zam vide nan geto, sitire òm dafè, sitire vòlè visye, apresa tann letènèl kap vin delivre peyi dayiti, mpa konn si letènèl konn bay moun zam. Se kòlè Bondye k pral frape nou wi. Ebyen nou sèlman kòlè Bondye ap frape. Patizan. Poukisa se nou sèlman kòlè Bondye ap frape. Map repete l ankò pou ou Miche 4 vèsè 5 ou se sèl pèp Bondye kreye pou li. Ok an eeyy fo eeyy sa va sa va sa va sa va eeyy nou se sèl pèp Bondye kreye pou li ok avè di la. Jezi fon ti kenbe vanyan toujou talè nou se sèl pèp Bondye kreye pou li sa va sa va mon frè sa va ou avè di ewopeyen ki ekri bib li k vin avèl la epi y ekri bib la se pa li. Hein? Se pa li Bondye te chwazi, li ekri bib la pou nou. Waww! Kèt, gad jan nasyon alèz. Yo ekri bib la pot pou nou epi nou se sèl pèp Bondye kreye pou li. E lòt yo menm, pou kiyès yo ye? Pou lisifè? Ayisyen se sèl nasyon Bondye kreye pou li. E lòt yo pou kiyès li kreye yo? Lòt la di nou se Izrayèl, tandiske mwen m se Ayisyen, m pa Izrayelit. Ebyen kounye a lòt la di w m nan Miche, ebyen nou se sèl pèp Bondye kreye pou li. Ebyen ok sèl pèp. E kounye a levanjil la konfyouz mwen, kris boulit mwen. M te mande w kote, montre m kote l pale de Ayiti a wi. Nou se sèl pèp Bondye kreye pou li. M te mande w montre m kote l te pale de Ayiti a wi. Nou se pèp Bondye. Bondye pa Bondye Izrayèl sèlman. E lòt peyi yo, yo pa pèp Bondye? Se Bondye syèl la e tè la. E lòt peyi yo pa pèp Bondye? Lòt peyi yo pa pèp Bondye? Non monchè, nèg la di w pa gen tè tè la yo ki di non. Pandan y ap viv, pandan lòt peyi. Li di w ap chita, w ap chita. Yo moun ap viv tankou moun, nou menm nap viv tankou bèt e nou pè Bondye a. Lòt yo pa pè Bondye. Pandan yap viv, yap manje, yap bwè, yap dòmi, yap fè. Wi, menm solèy la k leve. Egzat, menm solèy la k leve, menm syèl la. Hein? Lapli k toujou tonbe. Gen 4 sezon. A vre? Yo gen dwa a la sante, dwa a ledikasyon. N'est-ce pas? Han? Yo gen kouran, yo gen kote pou yo dòmi, yo respekte yo antanke sitwayen epi nou menm sa nou ye? Yo se pitit dyab, pa vre? Heheheh! Dyab la genlè fè. Men li fout. Han? E pa Bondye kreye yo? Waw! Bondye pa nou an genlè son Bondye spesyal. Je comprends rien. Polisyon e yo kreye telefòn sa ba ou wap pale ladann nan. Wi mikro k devann nan pa lavel. Epi tou emisyon nou pa bon dye. Ou dakò bon fi a fi gason pa bon. Epa mwen diw non deja. Eeh ou koken. Trè koken mon frè. I love my people. Atò pou mwen menm poum di konsa m regret deskem t ayisyen. E sel nasyon ki ka baw plezi konsa. Ou dakò. Mwen diw non deja. Men mwen diw lòt peyi ki legalizel yo. Men kisa ki sa yap viv. Mwen kisa yap viv yo menm. Mwen repetel ankò pou ou. Mwen repetel ankò e map repetel. Evanjil se laverite. Ou wè levanjil la se laverite. Laverite nou menm. Verite. Ou pa gen dwa pou kouche ak yon fi bon dayè menm menm mariw pral marye a yon fi se kot Bondye pou ale. Epa lamie non pachou pachou mwen menm mwen di w telefòn sa wap gade ladann nan la linèt sa epa ou k fèl pa vre epa ou k fèl men kote yo fèl se pa nan peyi kote tout sa wap denonse yo la yap fèt. krim kap fèt nan peyi sa yo tout sa misye ap di a wè wè sendomeng a kote a la bon sendomeng bon bay sa bay misye sa diyo la bay pansou ap diyo la. Chita la, yon pakèt ti vòlè, ti vakabon ki pap pran responsabilite yo epi kounya la nap tann Bondye. Tann Seyè a. Ebyen se yon lame zanj kap sot nan syèl desann epi sa w tande a frè e sè byeneme epi l vin geri vin geri pwoblèm Ayiti. E vin geri tout maladi rezoud tout pwoblèm ayiti kalezo yon tann sos medam matmwazèl se mesye byenvini nan ayiti peyi spesyal peyi a spesyal vre wi pale kot sitwayen ki di li zimbabwe a. Mezanmi m pral di nou sa m gon nouvèl pou nou pou tout ayisyen kap viv nan lemond antye m vle fè nou konnen ke Jovenel Moïse pa mouri vre aktyèlman la pandan map di nou sa la mwen nan peyi Zimbabwe. Nan ou nòmal Jovenel Moïse pa ta ka mouri pase lajè lajè chenèt sak devan bouch ou an m gen presyon se kotew tal antere Jovenel la epi se la l te pase li pa ta ka mouri vre. Nan nan nan nan nan nan. Jan fòm tèt ou tankou yon teritwa pèdi de minis jistis la. Pou Jovenel ta mouri, non li pa ta ka mouri gason. Mete pou nou, di nou kote w wè l sa l ap fè. Mwen wè Jovenel Moïse ap bwè byè. Pèp Ayisyen an leve kanpe kont Jovenel Moïse. Jovenel Moïse pa mouri vre. Men nan Zimbabwe m ye la, m wè Jovenel Moïse ap bwè byè. Ay wè Jovenel Moïse. M gen pre, ou pa nan badou vre. E nan fant nan l te pase l antre. E la yo t al antere l. Se ou k te simityè a nan Okap hein. Dakò, nap fè mesaj la pase. Hein fanm tèt li tankou teritwa pèdi yo wi. Epi kounya la Jovenel Moïse pa mouri. Antouka, medam, matmwazèl, se mesye ou ka konprann, janm toujou renmen dil, Ayiti diktature la pèl dè zanti Ayiti demokrasi la repiblik dè koken, sèl vòlè yo kap rete ki vivra vèra ki moura kakara, nap fè plas a vwadlamerik près enfòmasyon nasyonal ak entènasyonal yo, randevou kase nan yon ti tan ki pa two long. Mesye dam bonswa yon lòt fwa ankò mèsi dèske w chwazi voa kreyòl pou w enfòme w kote ke nou pral wè aktyalite a an Ayiti e a travè le mond an Ayiti nou konnen ke sitiyasyon ensekirite a toujou ap domine aktyalite a kote ke menm gang ame yo menm mete deyò yon iltimatòm pou zòn laboul 12 e moun ap kite zòn nan pa bann e pa pakèt, sitiyasyon toujou rete konplike nan peyi Dayiti. Epi, depi kèk jou deja gen anpil atansyon ki fokis sou vil New York avèk posiblite pou yo arete ansyen Prezidan Donald Trump tankou li menm li te anonse sa sou rezo sosyal yo. Se konsa reyinyon tribinal New York la sou akizasyon ansyen prezidan an te ranvwaye pou jodi a pandan ke gen anpil moun k ap tann pou wè si pou la premyè fwa yon ansyen prezidan ap jwenn akizasyon Pou yon krim nan tout listwa Lèzetazini, nou gen sou plas nan New York, Valerio Saint-Louis. Pwokirè Distrik Manhattan nan ki sou dosye Trump lan, Alvin Bragg, rive nan tribinal la bonè maten an jedi 23 mas sa a, nan yon moman kote ke anpil moun ap tann dewoulman pwosedi legal la sou yon akizasyon potansyèl kont ansyen Prezidan Donald Trump. Ozalantou tribinal la, NYPD, Lapolis New York la, kenbe yon sistèm sekirite trè sere. An wo pa monte, an ba pa desann. Ansyen prezidan an te anonse ke yo ta ka arete li madi pase nan Manhattan sou akizasyon yon swadizan peman lajan ilegal anbatab ke l te fè ak vedèt fim pònografi a Stormy Daniels. Yè mèkredi a, gran jiri Manhattan lan pa t rankontre jan yo te prevwa l la. Dapre yon sous ki abitye ak dosye sa a e ki ensiste pou l rete anonim, li fè konnen ke gran jiri a te di ke yo ka ranvwaye rankont la pou jodi jedi a. Yon lòt sous legal fè konnen ke byenke li pa klè pou ki rezon gran jiri a pa t rankontre, Yo pa konnen tou konbyen tan l ap pran pou gran jiri a konkli travay li sou dosye Trump sa ki vin cho nan men yo. Gran jiri a se yon panèl sitwayen ameriken ki abite nan vil Manhattan la k ap gen pou yo konsidere prèv ke y ap prezante yo apati de plizyè ankèt legal ki mennen sou Trump ak antouraj li pandan ke ansyen prezidan an ap travay pou l retounen jwenn nominasyon prezidansyèl repibliken an pou eleksyon 2024 yo. Si yo arive akize Donald Trump, se pral premye prezidan ameriken k ap fè fas ak yon akizasyon kriminèl nan yon tribinal. Nan perimèt tribinal la plizyè douzèn jounalis, repòtè ak medya lokal e entènasyonal yo, san pa bliye Lavwadlamerik avèk ekip kamera yo, poste nan zòn lan jodi a ankò pandan ke lemond antye ap tann desizyon yon gran jiri sou si wi ou non Li pral akize ansyen Prezidan Donald Trump. Si yo arive depoze akizasyon sa a devan tribinal Manhattan nan, Donald Trump pral oblije vwayaje vin New York soti lakay li nan Florid pou fè anprent ak foto mug shot li, sa yo rele foto prizonye yo, e ofisyèl ki responsab sekirite yo nan vil Manhattan nan di ke yo prepare pou si zan ka ta gen ajitasyon ak deblozay. Men jiska prezan, se yon ti minorite zwit nan sipòtè Trump yo ki te reponn apèl li a pou yo fè manifestasyon nan Manhattan. N ap raple ke biwo pwosekitè ap mennen ankèt sou 130 mil dola ke yo ta vèse bay Stormy Daniels, yon vedèt fim pònografi, ki te di ke l te gen yon relasyon seksyèl ak Trump an 2006, Pandan ke l te marye ak madanm li Melania, lajan sa a te bay pandan dènye semèn kanpay eleksyon 2016 Trump la, e se ansyen avoka Trump la, Michael Cohen, ki te di ke l te fè peman lajan sa a sou lòd Donald Trump, yon fason pou yo fèmen bouch, achte silans vedèt fim pòno a. Trump te demanti akizasyon sa yo. Bò kote pa li, vedèt fim pòno a Stormy Daniels te di ke detay kominikasyon nan telefòn li yo pral deranje ansyen Prezidan Donald Trump, Li te remèt Biwo Pwokirè Distrik Manhattan nan dosye sa a yè mèkredi ki gen tèks ak konvèsasyon telefonik li yo. Apeprè mwatye nan popilasyon ameriken yo kwè ke envestigasyon New York la motive politikman. Men, gen yon gwo majorite moun ki twouve ke li kredib e ke Donald Trump te peye lajan anba tab bay vedèt fim pòno sa, dapre yon sondaj ajans Reuters Ipsos te reyalize madi pase a. Valerio Saint-Louis pou voa Kreyòl, New York. Mèsi Valerio Celui, n ap prale konnya nan Ekzagòn nan, nou vle di nan peyi Lafrans, kote manifestan ki vekse a mò ak Prezidan Emmanuel Macron akoz plan li ogmante laj retrèt, laj pansyon an, enben yo bloke yon tèminal ayewopò Charles de Gaulle sou ray, yo chita sou ray tren epi antre nan lese frape avèk lapolis, donk Paris avèk Toulouse avèk Marseille yo tout Tèt anba, nou pral wè sa avèk Sandra Lemaire. Manifestasyon ap kontinye nan peyi Lafrans kont plan gouvènman an genyen pou l ogmante laj retrèt la pa dezan. Manifestan yo te bloke yon tèminal ayewopò Charles de Gaulle la nan Pari jodi a. Bah, je suis venu parce que euh, je suis contre cette réforme et là carrément je suis contre le fait que euh, la démocratie ne veut plus rien dire. le 49-3 à toutes les sauces, enfin, on n'est pas représenté, donc il y en a marre. Macron envisaje augmente laj retret la de 62 an a 64 an kounye a. En komparaison, Etats-Unis ap augmente laj retret pali a 67 an, tandiske Angletè gen entansyon ogmante pa l a 68 an. Sondaj yo montre majorite elektè franse yo opoze desizyon sa a. Nan ayewopò a, touris yo te oblije mache a pye sou wout pou yo rive nan tèminal yo. Li di, A, se yon dezòd total. Mwen t apral chache pitit fi mwen ak fiyanse li ki soti nan Lasuèd nan ayewopò e nou pa t ka menm jwenn yo, donk mari mwen te oblije gare lòtbò a epi nou pran wout la epi nou oblije mache desann pou al chache yo e sa pran nou deja dezè edmi, twazèdtan pou n soti Champagn pou nou rive isit la. Macron li menm te Bruksèl nan la Bèljik jodi a kote lap asiste yon rankontre somè Inyon Ewopeyen an pou diskite sou lagè Ikrèn nan. Mèkredi li te di li kanpe fèm dèyè lwa li apwouve a ki pral antre an aplikasyon nan fen ane a. Gouvènman franse a di chanjman sa nesesè pou anpeche bidjè pansyon yo fè defisi epi yon posib fayit. ki ta kapab kreye yon defisi anyèl de apeprè 14 milya dola disi ane 2030. Sandra Lemaire pou voa Kreyòl, Washington. Mèsi Sandra Lemaire. Lòt pwen nan aktyalite a, ansyen prezidan Larisi a Dimitri Medvedev di lap konsidere kòm yon deklarasyon de gè nenpòt manèv ki vize arete prezidan Ris la Vladimir Putin konsènan a manda darè Kou Penal Entènasyonal la, yon repòtaj Serge Rodrigues. Ansyen prezidan ris Dmitry Medvedev deklare jedi 23 mas la peyi oksidantal yo pa renmen lide pou Larisi ak Lachin mentni endepandans yo e ke yo ta pi pito eseye nan 10 zan kap vin la yo kraze Larisi pou fè l tounen Plizyè ti peyi fèb. Nan yon entèvyou li bay plizyè jounalis ris, pami yo jounalis ajans nouvèl leta ris Tass, Medvedev di Ikrèn te fè pati gran Larisi a e li ajoute ke li pa wè okenn posiblite pou Larisi ta reprann relasyon li ak peyi oksidantal yo nan lavni. Medvedev ka ap okipe jounen jodi a pòs prezidan Konsèy Sekirite Larisi a, di peyi li a pral konsidere kòm yon deklarasyon de gè nenpòt manèv ki ta fèt pou arete Prezidan Vladimir Putin nan kad manda Kou Penal Entènasyonal la lanse dèyè lidè Kremlen an. Li di tou menas yon konfli nikleyè ap vale teren e ke egalite nikleyè Larisi ak Etazini ak alye li yo E menm siperyorite Larisi nan domèn nan montre aklè ke yo pa ka fè anyen sou teritwa li, menm lè peyi oksidantal yo ap debwouye yo kou mèt janjak pou kraze peyi li a. Pandanstan, Prezidan Ikrenyen Volodymyr Zelensky ale nan rejyon Kherson, nan pati sid Ikrèn, yon vil ki anba kontwòl parsyèl militè Ris. Pandan vwayaj Misye Zelenskyy nan rejyon an, li rankontre ak divès rezidan Ikrenyen nan youn nan gwo sant ki reprezante senbòl gason vanyan envensib peyi l ap dirije a. Anplis de sa, li vizite youn nan enstalasyon enèji rejyon an, yon sòt de refij sur pou rezidan vil la. Prezidan Zelenskyy presize nan yon mesaj sou rezo sosyo, Mwen pale ak rezidan Kherson yo sou pwoblèm yo genyen e sou sa yo ta gen bezwen. Serge Rodriguez, voa Kreyòl, Washington. E wi sitiyasyon an toujou rete konplike nan peyi Ikrèn kote ke lame Ris la kontinye ap bonbade plizyè rejyon nan Ikrèn e yè nou te kapab tande moun mouri nan Zaporizhzhia, moun mouri tou pre Kyèv, kapital la. Lòt pwen nan aktyalite a isit Ozetazini, Komite Enèji ak Komès Chanm Depite a tande jodi jedi 23 mas la chèf antrepriz Tik. Talk la, Shoezy Shoe sou akizasyon ki poze sou do konpayi li a ki ta menase sekirite nasyonal Lèzetazini, yon repòtaj Jeanty Augustin Junior. Jedi 23 mas 2023 a, Komite Enèji ak Komès Chanm Reprezantan an ap tande chèf antrepriz TikTok la, sou divès akizasyon ki poze sou do konpayi sa a. Cathy McMurris Rodgers, yon Repibliken ki di li pa konvenki pa angajman sekirite TikTok yo, se prezidant k ap dirije odyans sa a. Shou Zi Chew, chèf konpayi TikTok la, te pale ak laprès avan odyans lan te kòmanse e li te fè deklarasyon sa yo. Nou trè kontan pou nou isit la. Gen anpil move konsepsyon sou konpayi nou an e mwen trè fyè pou m vin isit la epi reprezante yo ak tout moun e tout itilizatè nou yo nan peyi sa a. Kounyeya, mwen pral pran kat angajman devan komite sa jodi a. Premyeman, nou pral bay priyorite sekirite, patikilyèman pou adolesan yo. Nou pral fè sa tounen pi gwo priyorite nou. Dezyèman, Nou pral koupe aksè peyi etranje yo genyen ak done itilizatè ki Ozetazini yo. Twazyèmman, nou pran angajman pou kenbe TikTok gratis, yon platfòm ki respekte libète ekspresyon san okenn posibilite pou okenn gouvènman pa jwenn posibilite pou manipile done ak kontni yo. E katriyèmman, Nou prè pou nou fè transparans e nou prè pou nou kite yon third party ki vle yon lòt antite enspekte ak siveye aktivite platfòm nan. N ap bay yo aksè pou yo kapab rann nou responsab pou angajman nou pran yo. Pandan chèf konpayi TikTok la devan Kongrè a, kèk itilizatè TikTok te rasanble devan Capitol la Pou pote soutyen ak chèf konpayi sa a, kèk reprezantan demokrat te rejwenn yo. Jamal Bowman, reprezantan demokrat New York la, te pale konsa. Premye amandman nou an ba nou dwa pou nou pale ak kominike lib. Epi TikTok, kòm yon platfòm, te kreye yon kominote ak yon espas libète ekspresyon pou 150 milyon Ameriken. Khalil Goodwin, Yon itilizatè TikTok te pran mikwo pou di, TikTok pèmèt mwen montre pwodui mwen yo, pwosesis nou, kominike ak kliyan yo, ak kwè nan yon kominote. Mwen otorize pataje pasyon mwen, pataje kè kontan mwen ak kat ki ekri ak men. Chou Zi Chou, Chèf konpayi TikTok la rekonèt devan Kongrè ameriken an ke platfòm l ap dirije a toujou genyen done itilizatè ameriken ki estoke nan sèvè yo genyen nan peyi Lachin, e anplwaye TikTok chinwa yo toujou gen aksè ak done sa yo. Pawòl sa yo bay otorite ameriken yo anpil kè sote, ki te deja menase pou entèdi platfòm sa a Ozetazini, paske daprè yo, se yon ris sekirite nasyonal pou peyi yo. Jeanty Augustin Junior, Washington pou Lavwadlamerik. Mèsi Augustin Junior, Jeanty Augustin Junior. E tankou nou kapab wè l, dosye TikTok la se yon dosye ki retni atansyon anpil moun, paske gen anpil moun ki itilize l e konnya li tounen yon eleman kote ke yo met anpil pwen dentèwogasyon sou kesyon sekirite nasyonal Lèzetazini, lè w di sa se yon gwo koze. Nou pral pale imigrasyon, imigran ki bloke nan vil Meksiko mande viza imanitè pou yo kapab rive sou fwontyè Etazini pataje ak Meksik la pou yo menm yo kapab vin mande azil politik Jean Robert Philippe k ap swiv pou nou kesyon imigrasyon. Jean Robert, se yon lòt defi ankò pou otorite yo. Wi, otorite meksiken yo gen yon, anfèt yo gen yon pwoblèm la, yon dilèm avèk kantite imigran sa yo ki sanse ap mande yo pou yo ba yo yon viza pou pèmèt yo rive sou fwontyè a pou y al mande azil. Sepandan, otorite meksiken yo di yo pa ta gen pwoblèm pou yo ta kite sa fèt. men ak kondisyon imigran sa yo pou yo rive sou fwontyè a ilfo ke yo ta genyen deja yon randevou pou yal mande azil, sa ke di ki difisil, men otorite imigrasyon ameriken yo tou te toujou di moun pa vin sou fwontyè a eksepte si w genyen yon randevou pou w mande azil. Mèkredi 22 mas 2023 a, imigran yo pase plizyè èdtan ap tann devan biwo asistans pou refijye yo nan Mexico City pou solisite yon viza imanitè Alexander Rivera, yon imigran venezuelyen, pale pou l di, Objektif mwen se te pou m pati kite isit la. Kounye a, mwen pa kapab fè l. Mwen dwe rete isit la. Mwen oblije ale nan yon otèl kote pri mwayen an se mwens ke 11 dola ameriken. Pou nou menm imigran, yo vle pou n peye 2 a 3 fwa pri nòmal la, kèlkeswa nasyonalite w, ke w se Venezyelyen, Dominiken, Ayisyen, Ekwatoryen, kisa pèmi sa a vle di, pou ki rezon, si yo refize w tout benefis. Mi meta es seguir adelante hacia la frontera. Tanner Betancourt, yon lòt imigran venezuelyen pale pou di, Objektif mwen se kontinye vwayaje jiskaske m rive sou fwontyè Etazini an. Men, Pèmi Biwo Asistans pou Refijye yo pa pèmèt nou kite Meksiko Siti pou ale lòt kote. Jodi a, si yo ban nou yon viza imanitè, ebyen mwen kwè n ap kapab sikile nan tout peyi a. Dapre dènye done yo, Biwo Ajans Asistans pou Refijye yo resevwa plis pase 12 mil demand pou refijye o Meksik, pi fò demann yo se Ayisyen, Ondiryen ak Venezyelyen. Joubert Philippe, voa Kreyòl, Washington. Mèsi Jean Robert Philippe ki tap pale nou de imigrasyon enben nap toujou rete sou kesyon imigrasyon pou nou kapab wè tout dènye nouvèl ki soti yo e voa Kreyòl ap toujou pataje yo avèw sitou avèk mesye Jean Robert Philippe. Nou pral nan konnya nan peyi Dayiti nou tap pale de ensekirite enben depi yè gen etidyan lekòl nòmal siperyè ki manifeste nan lari Pòtoprens kont fenomèn ensekirite a ki pa epanye yo sitou ke Ah gen son an kalite son an pa bon ki anpeche ke nou tande Masiado Vilme pou l te di nou plis sou sa ki ap pase paske te gen manifestasyon etidyan Ecole Normale yo sitou avèk lanmò Tadesky Baptiste. Pandansetan fò n di tou ke gang ame kontinye ap simen laterè, yo menm lanse yon iltimatòm pou moun Laboul 12 e moun Laboul 12 anpil moun kouri ap kite lakay yo, yo pa ka pran tout bagay, yo pran kèk rad e nou pale avèk kèk ladan yo ki di yo, enben se kouri kite paske mesye gang yo ba yo ultimatum, yo di se yè avèk jodi a pou yo kite zòn nan, yon sitiyasyon ke n ap swiv pou ou. Lòt pwen nan aktyalite a, nou pral anprete toujou nan peyi Dayiti, plis pase 4 milyon moun riske mouri grangou an Ayiti si yo pa jwenn asistans imanitè nan 3 mwa k ap vini la yo, Renan Toussaint ap ba nou detay, li twouve l nan Pòtoprens, kapital peyi Dayiti. ka manje. Yo pa kab rann 2 repa vwa 3. Daprè Direktè Jeneral Konsèy Nasyonal Sekirite Alimantè, CNSA, Enjenyè Agwonòm Amel Cazeau ki fè anons lan lendi 20 mas 2023 sa a, se 4 pwen 9 milyon sitwayen ayisyen ki grangou. Li fè konnen si pa gen mezi ijan ki adopte pou pote asistans bay moun sa yo rapid rapid swa nan 3 mwa pou pi piti lafen ap touye yo. Fòk leta tou ki genyen moun ki pi vilnerab yo wi fòk gon asistans alimantè ki al jwenn moun sa yo paske gon bann moun yo vin pa an mezi pou yo travay tè a paske yo pa gen mwayen oubyen fòs yo pa pèmèt yo. e de moun ki nan aje ou byen de jèn ti moun, ti moun piti ou byen de moun ki ansent e ou byen kap bay tete men ki pa gen gwo mwayen fò yo ale o sekou de moun sa yo avèk la manjay ou byen sou fòm dirèk an fòm de e e e e pwodwi dirèk ou byen sou fòm de kach. Lajan pou yo pèmèt yo gen mwayen nan men yo pou y al nan mache pou yo al apwovizyone. Konsèy Nasyonal Sekirite Alimantè, CNSA, se yon strikti leta ki anba titèl Ministè Agrikilti, Resous Natirèl ak Devlòpman Riral ki gen kòm atribisyon oryante desizyon gouvènman peyi an an matyè sekirite alimantè. Sou baz sa a, an tèm rekòmandasyon a lon ak a mwayen tèm, Pou redrese sitiyasyon an, se entansifye pwodiksyon nasyonal lan, espesyalman pwodiksyon agrikòl ak elvaj, daprè agwonòm Armel Cazaux. Li enpòtan nou fè rekòmandasyon sa a, fò yo akonpanye pwodiktè yo pou yo jwenn yon fason pou yo genyen mwayen pou yo fè fas a kanpay agrikòl lan. an semans, an entran, tankou angrè, tankou lòt mwayen tou pou yo kapab prepare tè a, fè saklay, fè antretyen nan jaden yo, paske men dèv lan tou li chè. Moun nan depatman ki plis nan mizè yo nou ka site daprè agwonòm Amel Cazeau se Wo Latibonit ak Ba Latibonit, depatman Grandans, depatman Lwès, ak depatman Sidès peyi Dayiti, li di ke ebyen se pwoblèm chomaj, vyolans, ensekirite avèk pri pwodui premyè nesesite yo k ap ogmante tout tan ki alabaz yon tèl sitiyasyon. Non pa m se Renan Toussaint pou voa Kreyòl, Pòtoprens. Mèsi Renan Toussaint, n ap rete toujou nan peyi Dayiti kote brh, Ministè Finans ak Kontab Pwofesyonèl Dayiti yo, yo siyen yon pwotokòl dakò pou ranfòse mache odit ak kontabilite a nan peyi a, Yves Manuel se korespondan nou nan Pòtoprens. Pwotokòl dakò sa a ki vize ranfòse mache odit ak kontabilite a nan peyi Dayiti siyen ant brh, Ministè Ekonomi ak Finans ak Kontab Agreye Dayiti yo. Pwotokòl la enskri nan kad lansman pwogram elaji pou ranfòse mache odit ak kontablite a nan peyi Dayiti. Pou Minis Ekonomi ak Finans lan, Michel Patrick Boisvert, se volonte ekip gouvènmantal la pou rebay imaj ak mache finansye a nan peyi Dayiti. La mise sur pied de ce dispositif, qui renforce les capacites des structures de contrôle comptable et des firmes d'audit en Haïti, traduit manifestement la ferme volonté du gouvernement d'élever notre système financier à la hauteur des exigences de l'heure, c'est-à-dire un système en adéquation aux standards des sociétés modernes qui, grâce aux efforts communs des différents acteurs, États, opérateurs financiers, organisations de la société civile, université, selon Dubois. C'est en apparence un petit pas, mais c'est un pas de géant dans la formalisation de l'économie haïtienne. Nous allons cette fois-ci dans la bonne direction. Au au lieu d'aller dans la direction De l'informel nous allons dans la direction du formel et là c'est vraiment le temps justement d'apprécier en fait ce baume d'espoir. Patenè pwojè a, Lòd Kontab Pwofesyonèl Agreye Ayiti, bò kote pa l, vante merit pwotokòl dakò a. Prezidan estrikti sa a, Jacques Nérette, kwè Mèsi Yves Manuel, n ap rete nan Pòtoprens pou n pale de ensekirite. Masiado Vilme, n ap retabli kontak avèk Masiado Vilme. Masiado Vilme, te genyen jodi a manifestasyon etidyan yo aprè lanmò kòlèg yo ki pran yon bal pèdi. Di nou non plis non sou manifestasyon sa a. Jisteman Jacquelin Belizaire fòk mwen di w ke etidyan nan etidyan Ecole Normale Supérieure yo, yo menm ki tanmen yon mouvman de pwotestasyon depi yè, ebyen jodi a ankò yo te manifeste nan kapital ayisyèn nan pou non sèlman pou yo te eksprime kòlè yo pa rapò avèk lanmò kamarad yo Tadensky Jean Baptiste konnen ki mouri de yon bal mawon selon sa yo fè konnen nan ri Channmas Pòtoprens. Ebyen sa te pase nan madi 21 mas pase a. Ebyen donk se pa sèlman pou eksprime kòlè yo pa rapò avèk lanmò a men se pou yo fòse popilasyon an tou leve kanpe pa rapò avèk fenomèn gangsterizasyon'an li menm ki ap pran tout peyi a. Ou konnen trè byen Jacques Belizaire lotrejou gen pi piti Gen pou pi piti 9 moun ki pèdi lavi yo nan kad anvayisman yon gwoup gang kraze baryè ke Vitelòm Inosan ki di se lapolis li menm ap rechache ebyen te rive pwovoke. Men mesye dam etidyan Ekòl Nòmal yo tou, yo mande popilasyon pou leve kanpe non sèlman pou fòse otorite yo swa tabli yon yon klima de pè anndan peyi a oubyen pou yo mande otorite yo si yo pa kapab mete lapè anndan peyi a pou yo kite plas la avèk moun ki kapab jafle legliz la. E Massado rapidman nou konnen ke ou t al nan yon zòn ki rele Dyèg avèk Madyoro e di nou non e kisa ou ka di nou de zòn sa yon zòn tou ki anba enfliyans gang yo? Rapidman. Jisteman fòk nou di w genyen Madjoro, genyen Dòko, genyen Kabro, genyen Meyòt e se de se se nan komin Petyonvil ebyen abitan yo yo menm depi sa gen anviwon 4 mwa depi ke gwoup gang Kraze Baryè e Vitelòm Inosan li menm ap dirije ebyen kòmanse ap rann lavi abitan nou zòn nou sot site la yo envivab ebyen nan sans sa a ebyen abitan yo oblije kite zòn nan paske Ou konnen deja, daprè enfòmasyon yo, lè ke gwoup gang sa a li menm li rive nan zòn nou site yo, tankou Kagwo, Madioro, Dyèg, tout sa yo, yo antre, yo mete dife nan lakay moun yo, yo mete dife nan machin, pafwa yo touye jèn gason yo tou. Donk, nan sans sa a, abitan yo oblije vide lèv yo. Konsa tou, genyen ki mande pou yo rete, men yo mande otorite yo tou, fòk yo kapab byen ekipe. Sou komisarya ki nan Dyèg la, e fòk nou di sou komisarya sa ki pa gen twòp polisye ladann, men se yon sou komisarya ki kapab, ki la, k ap pwoteje tout Petyonvil la, sa vle di ke si bandi sa yo yo menm yo ta rive atake sou komisarya sa, enbyen nou mèt di ke tout Petyonvil la e mesye kraze baryè yo yo menm y ap anvayi l. Mèsi Masiado Vilme. Masiado Vilme se korespondan nan Pòtoprens, ou kapab ale sou paj Facebook nou an pou kapab wè tout enfòmasyon ke Masiado sot bay yo. Epi jounalis Jean Marc Abelard ap mennen nou nan Pennbrook nan okazyon enstalasyon 4 nouvo komisè. Nan lapremidi lendi 20 mas 2023, otorite nan leta Florid pwosede ak seremoni enstalasyon 4 nouvo komisè ki pral dirije meri Pembrook Park. Se nan dènye eleksyon 14 mas pase a komisè sa yo te eli. Se sou lobe Just Frederica Smith Wilson, kongresman fanm eta Florid la, seremoni an te dewoule. Avan menm a komisyonè yo te prete sèman, kongres fanm a eta Florid la te pran lapawòl pou l di. I will be there to swear in these wonderful public servants because they don't really. Map la poum fè fonksyonè piblik sa yo prete sèman paske yo pa vrèman bezwen fè sa, yo fèl se paske yo santi yon koneksyon ansanm ak pèp la, yo fèl tou se paske yo vle yon lavi miyò pou timoun yo e pou fè Pembroke Park yon gran vil. lives better they wanna lift you up and make this a great city of Pembroke Park. Aprè prestasyon sèman nouvo komisè yo, yo te tou antre an fonksyon. Eric Morissette, komisyonè Distrik 1 an, pa t rate okazyon pou l di kounye a l se Ayisyen aprè bon jan akèy li te jwenn nan kominote sila. I wanna say thank you very much to not only the campaign staff but also to the voters. Map di anpil mèsi, pa sèlman ak staf kanpay mwen, men ak tout moun nan ki te soti vote. Yo te soti al vote, nou pote laviktwa. Mwen vrèman rekonesan. Mwen t al nan yon radyo ki nan kominote ayisyèn nan, se avèk bra louvri yo te resevwa m. Yo te adopte m, kounye a, mwen se Ayisyen. Rihanna yeah mom we've been adopted so I'm Haitian. Depi nan eta Florid, Jean Marc Hervé Abellard pou voa Kreyol. Mèsi Abelard epi koup dEròp ap jwe la Ronaldo Christian Ronaldo ap jwe jodia enben l kapab fè listwa mwen se Jacquelin Belizaire bonsoir e a demen. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl Ki kapab pwotejew baw lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun non pam se fouco nap kwaze demen si Dye ve 9 è pou yon lòt video babay. M ranmase pakèt mwen cause abitan pa mize lavi l m prale men map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun nap kwaze nan lòt videyo orevwa.